Mwen m renmen sa nèt lè kriminèl ap denonse kriminèl parèy li. Lè sa a pa gen rezèv menm! Dife nan kan enmi yo. Jovenel te di sa. Jovenel Moïse te di l prale. Men, kisa n ap fè ak moun n ap kite yo? E Jovenel te di, li se yon zo k ap kwoke nan gòj nèg yo. Anpil moun t ap ri, yo te panse se manti. Men Jovenel la, enhen, se, se son prevwa an wi ke l te ye! Ebyen, egzakteman sa Jovenel Moïse te di a, se li k rive. Divizyon nan kan enmi yo. Jounen jodi a, Stanley Lucas frape fò. Li bay kiyès ki otè entèlèktyèl nan krim Jovenel Moïse la, li bay kiyès ki otè entèlèktyèl nan krim Jean Dominique avèk Yvon Toussaint an, li bay kiyès Ki otè entèlektyèl nan krim Jacques Roche la e li bay kiyès ki otè entèlektyèl nan krim Lovinsky Pierre Antoine. Hum! Tèt chaje mezanmi. Moun ou pa ta panse nan rant la repiblik enplike nan touye moun. Moun ou pa ta panse an Ayiti. enplike nan asasina rete la nou pral baw non yo men humm wap sezi wi tande moun ki enplike yo gen moun ki te sispèk menm jan granmoun nan tap dil gen moun ki te konnen gen moun ki pat konnen ebyen si w pat konnen ou pral konnen. Stanley Lucas Gaeron. Medam mesye nap di w bonjou si se nan maten, bonswa si se nan aprè midi, men sa depan de rejyon ou byen nan ki peyi wap tande nou nan moman an. Paske li gen dwa maten pou nou nou ou tande nou di bonswa epi ou di kisa l ye la? Epa l maten misye ap di bonswa? Men sa depan de kilè nap anrejistre e kilè wap tande. Ebyen pran sa ki konpatib avèk klima kote wap viv nan moman ok mèsi avèw ki abòne deja ou menm ki potko fè sa fè sa kounya abòne kòmante layike pataje chak grenn emisyon nou pote konsa ou fè prèv grandè ou ou montre ke ou konn sipòte ayisyen parèy ou kap fon travay ki pozitif. Mèsi. Men, gade anba nan videyo a w ap wè yon kote ki make Abònman Fan. Abòne avèk paj la silvouplè. Nan Abònman Fan nan, abòne, li pa chè. W ap peye 4 dola 99 sèlman lemwa. Tande, nou pa mande w yon goud. W ap peye 4 dola 99 cents chak mwa. Men pou sakrifis nou fè pou yon enfòmasyon pou ou, m panse sa pa anyen. Humm 4 dola le mwa wi. M panse l pa anyen. Antouka, sipòte paj la paske se sèl mwayen ou kapab ede nou paske nou gen moun, gen enfòmasyon pou nou jwenn nou oblije peye pou yo. Ou menm tou, sipòte nou nan mezi ke w kapab. Medam mesye nou konnen Stanley Lucas se yon sitwayen. Ki genyen anpil tan depi li pa pi lite Dayiti. Ebyen anpil moun itilize sa kòm yon pyèj oubyen kòm yon obstakl pou Stanley Lucas. Avan y ap pale avè l, yo mande l Stanley ki lè w ap pase Ayiti? Hum paske yo konnen Stanley pa ka vin ann Ayiti. Tèt chaje. Kounye a kesyon an poze tèt ou, poukisa Stanley pa ka vin an Ayiti? Ou mèt rete. Ou pral gen detay sa a tou. Poukisa l pa ka vin an Ayiti, poze san ou pral konnen. Stanley Lucas fè yon deklarasyon ki choke anpil moun, se egzakteman sa l di yo nou vin rapòte pou ou. Stanley Lucas konfime ke Joseph Michel Martelly El Michelema ta la avèk bòfrè l Kiko St-Remy, ebyen nèg sa yo enplike a fon nan lamò ansyen prezidan nou Jovenel Moïse. Nou tande Stanley Lika li konfime l ke El Michele Matala ki se Joseph Michel Martelly avèk bò frè li Kiko Sen Remi enplike a fon nan lamò ansyen prezidan nou Jovenel Moïse. Gen moun ki te konnen l, gen moun ki pat konnen l. Menm jan tou, Stanley pa t rete la. Stanley li ka di, Jean Dominique avèk Yvon Toussaint, se Aristide ki touye yo. Hum! Tèt chaje, mezanmi. Pwoblèm pap fini. Anpil moun te sispèk. Men, yon nèg nan nivo oubyen nan tranp Stanley vin di l, Hum! Sa ap kontinye plane dè dout sou ansyen prezidan nou Jean Bertrand Aristide. Mezanmi Jean Dominique Yvon Toussaint se Aristide ki touye l? Tèt chaje. Ebyen Stanley toujou pa rete la, l ap kontinye pale wi. Stanley li ka di konsa. Jacques Roche se Don Kato e konsò ki touye l. Zanmi m ou kwè ansyen senatè a ta nan touye Jacques Roche vre? Men m kwè Pdg radyo ibo a di Kato pa gen anyen pou l wè avèk lamò Jak Wòch. Paske pdg a di Kato se youn nan nèg ki t ap fè RRR ki se Roots Rap Reggae ebyen ki te gen kontwòl tout geto yo ebyen nan lè yo vin pran Jacques Roche, yo te kontakte Kato difèt ke yo konnen li gen kontwòl tout geto yo, epi yo te rive konvenk li, li te asèpte pou l al riske vi l pou l te pran kòb la nan men moun yo, madanm Jacques Roche avèk, avèk bon m di sosyete k te mete tèt ansanm pou gade kòman yo te ka libere Jacques Roche yo, epi yo te bay Kato al pote kòb la, malerezman nèg yo pran kòb la yo touye Jacques Roche. Uhmm pdg radio ibo a toujou dil men pou kisa kounya non kato toujou rete nan lis moun ki touye jak pòch piga mateli avèk kiko se remi oubyen aristid pa gen anyen pou wè nan lamò lòt moun yo vre non men eske kato pa gen anyen poul wè nan lamò jak pòch. Bondye k konn avèk kato. Dayè m pa la pou m dedwane pèsòn. On nèg ou fè krim ou, ke ou peye pou zak ke ou komèt la. Ebyen fò m di nou, menm sitwayen sa a t ap kontinye, m ap pale de Stanley Lucas, li di Lorvensky Pierre Antoine se yon ansyen minis Inite ki touye l. Fwa sa a li pa bay non l. Men l di tout moun konnen se yon ansyen minis Inite ki touye l. Bwavo Stanley Lika! Men m gen yon kesyon pou Stanley. Kesyon m ap poze, Stanley ou konn kiyès ki touye tout moun sa yo? M gen yon moun wi m ta renmen konn kiyès ki touye l. M ta renmen w ede m konnen l. Moun sa a rele Pè Janmari. Pè Jean Mary, m ta renmen konn kòman l fè mouri wi. Stanley, Ou pa gen detay? Ou konn kiyès ki touye Martelly, e ki touye Jovenel, padon se pa Martelly se Jovenel, ou konn kiyès ki touye Jean Dominique, Yvon Toussaint, ou konn kiyès ki touye Jacques Roche, ou konn kiyès ki touye Lovensky Pierre Antoine. Men Stanley silvouplè, ede nou konn kiyès non ki touye Pè Jean Mary. Pè Jean Marie Vincent, yonn nan nèg ki te potansyèl kandida, pou m pa di nèg ki ta vin prezidan peyi Dayiti paske tout peyi a te gonfle venn yo, yo te konvèje fòs yo, di fwa sa a, Pè Jean Marie se li nou pral mete opouvwa. Epi nèg an Ayiti gade kòman yo te ka ini yo pou yo detwi l, yo gaspiye l wi. Depi lè sa a tou, Stanley Lucas pa an Ayiti. Stanley, pou kisa ou pa di ou pran egzil ou pa janm vini? Pèp Ayisyen an ta renmen konnen, Stanley. Mwen menm m ta renmen konnen tou, Stanley. Silvouplè, Stan, pataje yon ti bagay avè nou. Hein, Stan? Pataje yon ti bagay avè nou. Pou kisa ou pa tou pa janm vini? Malgre pouvwa k toujou an plas yo, se toujou moun pa ou. Ou toujou ap fè kòb avè yo. Men w pa janm antre vin jere pouvwa w an Ayiti Stan. Bon ou gèlè pa renmen Ayiti vre Stan. Ou pa janm vin wè peyi w ap goumen pou li chak jou a Stan. Ah monchè nan vi wòw. Antre an Ayiti vin ede nou goumen Stan. Stan Stan Stan wi. Stanley Lucas n ap tann ou. N ap tann ou. Nou kanpe n ap tann ou vin ede nou goumen. Medam mesye. Si w jije l nesesè pataje emisyon an pou plis moun ka wè pou ka ede nou devlope kominote nou an tou. Donk n ale n al travay yon lòt emisyon pou ou n ap kwaze talè. Ebyen se tout detay sa yo ke Stanley Lika te bay la repiblik jodi a medam mesye. N ap kwaze talè. Babay.